bonsoir la famille, avec plaisir, nous dans la cave pour capable de boter y yon nouvelle émission. On est ensemble, on sera toujours ensemble. Déjà, Napsuto pour passer un bon moment avec nous et déjà très bonne semaine. Alors c'est parti. Aujourd'hui, à travers cette émission, Nou pral pale de 2 dosye, Site Solèy epi Martisan. Yè te gen yon sitiyasyon o nivo de Martisan, alò tout moun te vle konnen ki sa k t ap pase o jis nan Martisan paske te genyen anpil detonasyon donk moun pa t kapab anprante zòn sila. Nou konnen zòn sa se yon zòn ki deja difisil daksè men jounen jodi a la bagay la sanse pi konplike. Qu'est ce qui s'était passé au juste? Lapolis e lame pral eseye wè kòman yo ta kapab jere sitiyasyon an. Men, èske sa sè byen pase? Pa sur. Paske, e lapolis ak lame te gen nan tèt yo pou kapab demobilize oubyen deranje kèk nèg ki fè kachèt yo nan zòn sila. Nèg sa yo menm yo poste yo anndan yon seri de kay. E pi nan kay sa yo pou yo kapab gen kontwòl ennmi an lè gen batay. Donk. Lè w poste nan kay sa yo, lari a nan men w. Donk kèlkeswa nèg ki mete pye l atè ak pou vin batay avèk ou, ebyen se ou menm ki plis gen kontwòl li. Ebyen lapolis ansanm ak lame te vle devye kachèt sila a. Sa vle di pote boure sou nèg yo. Pote boure fèt, anpil bal ap tire, men finalman pa gran choz paske genyen sèlman 3 kay yo di m ki yon ti jan andomaje men yo pa rive m ta kapab di frape nèg yo jan pou yo te frape yo. Nan batay sa a, nou konnen nèg ki kontwole zòn sa yo aparaman se son les hommes de Village de Dieu. Nèg sa yo menm ki fè yon triyo e ki finalman ap bay la repiblik pwoblèm. Ki sa l ye? Sèt batay li mete anfas de kont en. Les hommes de Village ki se veritab alye de Gran Ravin, quand on parle de Village de Dieu, nou pale de Izo, epi lèzòm de gran ravin ki gen nan tèt li Ti Lapli fas ak Kris la. Se twa mesye sa yo ki konsène par sèt batay. Men kounye a la a, lè lapolis vini, m pa vle ke nou entèprete sa m pral di a nan fason pa nou non. Mwa je panse ke lapolis li dwe egziste, si l ap pati dèyè bandi, ebyen fòk se tout bandi ki dwe konsène. Si jounen jodi a la a, se fas a Izo, Men si le problème de izo village de Dieu li vin rezolu ebyen il faut atake egalman ekip rival la par exemple les hommes de Christ la donk il faut essayer de gérer tout ça paske nou retrouve nou nan yon situation kote ke tout bagay bloke la faute à qui? Eske se a leta? Eske se a izo? Eske se a ti lapli? Eske se a Christ la? Nou ta kapab di se tout Paske leta li menm tou li konplis nan sa kap pase nan matisan jounen jodi a. Izo, ti lapli, krisla se lè premyè pèsòn konsène men ekoute leta li menm tou li konplis paske ou gen kòm lenpresyon ke ou gon leta a chak fwa li wè genyen yon bandi ki ap bay pwoblèm a la repiblik bandi ap pran tèritwa bon leta li menm li chache mete kòl non tèritwa. Si w pran rejyon metwopolitèn pòtoprens lan. M konte fè yon emisyon sou sa pou nou. W ap wè tip patikilarite jewografik Leta kontwole a, li pa reprezante anyen ak sa bandi yo kontwole. Sa ta vle di ke nou gen yon Leta ki parèt trè lach tou. Si l pa lach, se ke li konplis. Paske, jounen jodi a la a, ou pa ta ka imajine ke men Palè Nasyonal epi men Vilaj de Dye. Epi Izo, c'est la star. E lap bay pwoblèm. Vilaj de Dye, Gran Ravin, Martisan. Pwoblèm. Moun sa yo ki kite lakay yo a. Se tann yap tann pou gen yon ti akalmi pou kapab retounen. Le retou eske se pour demen? Pa sur paske bagay la li trè konplike. Men antouka fò n di ke gen enfòmasyon ki tap sikile an fezan kwar ke Izo ta pèdi yon sòlda. M pa fin kwè. M pa fin kwè paske. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke se sèlman yon polisye ki te retwouve li an sitiyasyon difisil, li te sou yon machin epi a kèlke pa de la te gen yon cha, donk li desann machin nan paske li te pran nan anpil tir, donk li moute nan cha la. Brèf, se aktyalite sa ki genyen o nivo de Matisan, men antretan lagè li la. Tanzantan ou tande yon bagay bow bow bow epi nèg repliye. Batay anwo, batay anba. Antouka, nou menm nou espere ke sitiyasyon an kapab chanje e ke tout aktivite kapab reprann o nivo de la zòn pou ke tout moun kapab jere aktivite yo, retounen lakay yo pou de bon sèt fwa si. E nou swete ke si Izo, ti lapli, Krisla rann popilasyon an yon sèvis, Yo fè yon, m ta kapab di yo siyen yon sese l few, sa ap itil anpil moun pou kwè li la. Bon brèf, an n pase nan kesyon ki gen a wè ak Site Solèy. Site Solèy, nou konnen ke te gen yon sitiyasyon vrèman difisil o nivo de Tè Nwa, Masyal. Ansanm avèk pyè 6. Bon! Mesye yo ap batay anba a. Se je 9 kont je 9. Aparaman sa te mete nèg yo nan yon sitiyasyon vrèman difisil. E kote ke, bon! Anpil gwo deklarasyon fèt. Anpil nèg mouri nan kan. Pa egzanp, Ti Watson pèdi sòlda. Nèg je 9 yo menm tou yo pèdi sòlda. Pa bliye m di nou ke se alye yo ye. Genyen. Yon sanblan, je di byen yon sanblan paske lè de gwoup ap goumen, lè yo fè lapè ou toujou yon ti jan pè lapè sa. Ebyen nèg yo antann yo. Bravo Ti Watson, bravo mesye je 9 yo tou paske an fas gen yon moun ki rele Gabriel ki ap tann ke sitiyasyon an li menm li deteryore pou li kapab pote bouyi. E nou wè sa k te fèt nan batay la lè pa egzanp nèg yo pote boure. e sou Ti Watson epi pandan nèg tout bal ap deklannche baw baw baw konsa epi Gabriel li menm li tou sezi okazyon an tou li pote boure ebyen fòn di te gen enfòmasyon ki fè kwè ke Ti Watson li mete dife nan kay Jacky ebyen Ti Watson antann li avèk Jacky nèg yo pase men nan kou sa dat de 2 jou aparaman kote ke nèg yo fè yon machin pase avèk son. Epi genyen vwa k ap di, Ekoute, tout moun ki te soti nan zòn nan, nou mèt retounen lakay nou, nou antann nou, pa gen twòp pwoblèm. E kèlè la pozisyon de Iska, ki li menm se chèf Belekou, e ki se yon gwo towo nan je nèf, paske se li menm ki te plase Ti Watson nan pyè sis, nou pa konnen pozisyon l. Men aparaman, Iska p ap dakò pou l ta pèdi Ti Watson, paske si l pèdi Ti Watson, Sa pral bay Gabriel m ta kapab di yon avantaj nan batay la. Ou wè, pandan nèg yo t ap batay antre yo menm nan wi. Pandan Gabriel pote boure, ti Watson deyò, li tou reponn. Li parèt li reponn Gabriel. Sa vle di, li p ap ka fè lapè avèk Gabriel. Ou sonje m te di nou, lapè ant ti Watson nan pyès 6 avèk Gabriel, nèg li yo, sa se yon bagay ki t ap parèt trè trè trè difisil. Donk. Misye pwouve oubyen li montre Isca ke ebyen li se yon solda ki pap trayi ekoute gon bagay ki te kapab mal pase epi yo jere sa m'en sa ti Watson di pou kapab fè lapè avèk nèg yo ebyen li di menm li menm li pa konprann sak pase a genlè se maji yo fè dèyèl ki fè Tout bagay sa yo rive la. Bon, antouka, e moun yo te konn ap plenyen pou ajisman Ti Watson, men sèt fwa si, puiske lapè a fèt, yon lapè anpil moun pa fin twò kwè ladan ni non, men yo swete ke bagay sa al kapab perenize e ke tout aktivite kapab reprann nan zòn nan. Moun Fontenn, si gen lapè ki fèt vre, nou swete ke lopital la nan Fontenn, ebyen, li aktivite yo reprann. Tout. Nèg ki te ale yo, pa egzanp, m kwè gen yon jwè ki li menm te konn ap fè chanpyona, bagay sa yo, ebyen Ti Watson te pati dèyè misye pou l touye l, ebyen Ti Watson fò w fè misye tounen paske misye se moun zòn li ye, se moun ki fèt nan ti katkat nan zòn sa. Jounen jodi a la m panse ke fòk tout bagay jere. Nèg Masyal yo, èske machin nan te ale la? Pa si paske yo di nou machin nan pa t rive nan Tènwa e l pa rive nan Masyal. Sa ta vle di ke. Animozite an li poko fin aplani nèt nèg yo poko fin jere kesyon an men antretan nou espere ke tout bagay kapab retounen nan lòd yo pou ke aktivite reprann nan zòn nan paske nou menm nou toujou swete ke bon menm lè nèg yo gen zam nan men yo se vre nou konnen se nèg yo kap domine la repiblik men pèp la li menm tou fòl viv pèp la fòl viv e pèp la plis pase nou si nou yon kote pèp la pa renmen nou. E, ebyen nou pa lè byenvni. Donk se pou m di nou ke, m pa ankouraje ankenn nèg nan antrepriz mòtifè. Paske on nèg ki gen on zam nan men w ilegal, w ap fè mal avèk li, atann ou aske yon jou, mal la l ap retounen kont ou. Men, ou te kapab itilize zam nan pou fè byen. Dan la mezi ou, ou pran lari, ou mande leta a pou l fè sa, si l pa fè sa, ou menm w ap pase alaksyon. Men pran zam nan, kenbe l nan men w. Tire sou yon lòt frè w. Mande bandi parèy ou batay maten midi swa. Popilasyon ap tonbe. Nou wè mesye. A vle di batay ki te genyen an, timoun yo pèdi egzamen. Kounya la a, se yo menm ki nan cho. Men se pou m di nou ke zam nan, m pa bay ankenn nèg konsèy. Kòmsi kenbe l pou fè mal avè l. Ou ta gen zam nan ou fè byen avè l, ou fè moun renmen w. Men, jan bagay yo ye la nan peyi Dayiti, nèg ki avèk zam yo aparaman. sa yo di tèt yo kòm misyon an, l ap toujou dezoryante. Y ap toujou rele nèg yo bandi, kriminèl notwa, paske dèyè sa y ap fè a pa gen sa n ta kapab rele yon filozofi revolisyonè. Antouka, mèsi la fami! Kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit?